Sista kòman cheri mwen ou fèm e non yè imigrasyon pranm lèm rive la a bon kounya map fè mwen enposib poum jwenn yon moun ki pou banm yon nimewo poum rele kèt moun mpa gentan jwenn pèsòn moun kounya 2 nèg gentan pranm medsanm nan tèt mwen lèm vin Li pap kite va ok mèsi. Enfòmasyon sa kap sikile a pa gen plizyè moun voyel mwen yo di moun sa yo kidnape a ela liye yo menm voye mesaj la banm mwen mwen moun kap pale ansanm a moun yo di moun nan elan 5 segond liye moun yo kidnape a elan 5 segond si yo pa pot kòb la vini yap touyel antouka bagay sa Nou pa konnen l tande. Sexy Goat pa konn bagay sa. M ap prepare album mwen, anpil fatra ap site non m. Sa vle di, Izo li menm menm. Sa vle di paske m atis la. Sa vle di, fò non m pou n site sa vle di Izo sa. Ki jan Izo sa menm? A e pa pa nou? Eeh madanm atis. Eeh m atis m atis nèt. M ap prepare album mwen la, m gen yon album m pral soti la, 9 mizik, 9 video, kite m rege bay album m pito. Antouka bagay sa m pa konn anyen ladan. On nèg ou fè bagay ou pran reskonsablite w ou fè l. Fò w kanpe dan si w fè kidnapin fò w kanpe dan ou kanpe dèyè l. Ou pa kab di l anba se kise kont li ye. Lè Izo fè on bagay li pa kanpe dan l di se li k fè l. Antouka Chen sal ki geta fè vye kòmantè yo. Si w bezwen fè on vye gè ou bezwen pou Izo mouri vit. M ka mouri vit wi. Mete on vye kran, prete on vye zam vin fè on vye afwontman avè m nan kò a la. M fè on vye mò fatra. Eeh m razè mò la tou wi an menm tan wi m razè mò wi an mwen pa album mwen andan nap ranse a. Enfòmasyon de dènyè rè Flash! Flash! Nan moman nap pale la nou gen Louberson Benjamin ki twouve l anndan kabinè dcpj aprè nou konnen Louberson Benjamin dimanch lan ki tal patisipe nan yon manifestasyon kote ke nou genyen E map pale avek frè lan e ke ki donk ti youri e misye vreman sou presyon eske dan lè zè ki vyèn louberson bejamen va avwa son arestasyon euh jiska prezan euh nou pa konnen e il nè ke datand on atan e ki komisè gouvènman ki la selon tout dènye enfòmasyon kem genyen komisè enidan. Li la, li, li, li gentan bèl e byen anndan dcpj ki yo menm yo pral odisyone Loberson Benjamin. Men e atansyon, mwen di nou deja e Ti Youri li menm l akonpanye ansanm avèk avoka li e nan moman n ap pale an la Loberson Benjamin twouve l anndan dcpj nan kabinè dcpj dirèkteman kote ke yo ap odisyone Loberson Benjamin. sou tout videyo sa ki tap fè brouk lan kote ke Louberson te nan tèt manifestasyon an li tap mande liberasyon Ezekiel di ze e alyas ze ki donk kote ke Louberson genyen Teriel Telus ki sòti yon pakèt e screenshot kote ke bon pa konnen ki sa l tap regle a ti youri m pa konnen. E apre tout e screenshot sa yo ki gen de mesaj trè trè trè e palpab ti wid te kon ap ekrize bon eske se te sou fòm menas jiska prezan nou poko ka di se te menas ou pa eske se te sou fòm presyon nou poko konnen men il nè ke datan dan on atan jè lè wè dir, e wè dir, eske dan lè zè ki vjen, l'Oberson de Benjamin va avòr son aristasyon oprè de la DCBJ. Personne ne sait jusqu'à maintenant. Il n'est que d'attendre. On attend. C'était votre ami frère serviteur, jeune Joseph Samuel DJS, le chouchou du peuple en matière d'information. Flash, flash. Nan mach la wap mande kisa yo di yo ye. Bon, jodia nou la nap mande liberasyon Alexandre Exekiel. Jodia se menm jan nap redil aprè pankat la. La polis se nou, nou se la polis. Jodia nap redil ankò yon fwa, Exekiel pat bandi, pat kidnapè, Exekiel son fonksyonè leta. Son anplwaye edh pou jounalis ki pat konn sa yo. Jodia pa bliye, Louberson Benjamin di Ti Youri kòm yon fonksyonè leta. Jodi a n ap redi l ankò yon fwa, nou pa pral di ankenn bagay ki gen plis ke liberasyon. Menm jan w ap gade la, lapolis se nou, nou se lapolis. Jodi a se nèg geto a, nèg senkyèm avni, nèg dezyèm avni, se yo kandidè lapolis lan wi, k ap touche ti kat prim ris lan, se yo ki patou avè nou. E sa k fè n ap mande liberasyon Aleksann Ekzekyèl, n ap mande komisè gouvènman an pran responsablite l. E jodi a tou m ap lanse mesaj sa a bay Teriel